Soti devan pòt mwen! Sa wap fè konsa la? Boaz, Soti devan pòt mwen m di w! Men Emma, m pa konprann, men kòman pou m soti devan pòt ou? Men cheri sa wap fè konsa. Nou sou soti devan pòt mwen wi. Emma m pa konprann kòman. Antoulè ka m ba w twòp enpòtans. Pitit o, kòman manman w ye? Manman m anfòm. L anfòm? Atchè! Si m di w mizè manman w pase avè w pou w rive nan wotè w ye a la pitit, e pa ti pwoblèm non. Mpat menm te panse w tap mache menm. Ou te tankou yon chikata atè a. Yon chikata, mpat janm te panse w tap mache. Tèlman madanm sa pase mize avè w pitit. De zè di maten manzè gentan soti poul kòm madan sara poul monte sou do sou do mache wi. E machin wi jan w di a. Son moun ki red di anpil pou pitit. Se mwen k pou di w monchè w te piti. E nan menm w fèt. Manman pase mize anpil anpil anpil wi kom madan Sara wi. Manman pase mize vre wi men ou pa premye moun ki dim sa non. Pitit gason manman w lote la li vann labapen li lote bannann li vann a chak sezon manman w gen yon komès nan menl jis pou l leve nou wi. Aah m pa konn kijan l fè non mezanmi pou l reyisi bon kounye a la kounye a la pa gen pa gen wout ankò pa gen peyi m pa konn kijan l fè nan lekòl humm. Wi nan lekòl. Nan lekòl wi se haayy san manman monchè m pa gen lavi pa gen savè non savè peyi a ap fini men ban m di w lòt ti bagay ban m di w yon ti bagay. Kòm ou dim e pa mwen menm sèlman ki di w sa, jan manman w redi avè nou. Ou konnen lè w kòmanse travay anvan w pran fanm se manman w pou w anvan. O wi. Ou di o wi? Ya. Fò w pwomèt mwen sa wi. M toujou di manman m sa tou. Hay. Fò m ta engra anpil tou wi si m pa ta sonje tout sa manman m fè m nan tou. Men fò w ta mouri menm. Fò nou ta mouri. Paske mizè manman pase Gason li renmen dous la li te vin pran li pat dèyè pitit se manman ki kenbe pitit e manman tèlman kenbe pitit li manman li papa li manman li papa antouka m ta konseye w sa w di an kenbe l. Boaz, sa w ap fè la? Mezanmi Boaz, dat m pa wè w. Mwen la wi. M sezi wè w wi. Kòman nou ye? M la oh! Men, m kontan wè m sezi wè w. M kontan wè w tou Wilou. Tann dat m pa wè w. Bon, ou konnen, kòman fanmi yo ye? Nou la ou konnen, n ap swiv. Ou gen lè pa janm andeyò Bowaz. Wi okontrè, avanyè m te andeyò, m t al wè granmoun yo. E vre, kòman madanm ou ye ak timoun yo? Kòman yo ye? Madanm nan anfòm, bon ou konnen, m pa, m pa ale souvan men pou bagay lekòl timoun yo m jere sa, m fè ti transfè pou yo. Madanm nan anfòm wi. Aah m konprann. E sak fè m wè figi madanm ou fre konsa? Bon ou ka remake sa. Uhmm m wè sa. Aprè sa tout moun anfòm? Bon tout moun anfòm wi men sof mwen menm ki pa fin twò byen paske Ou konnen malgre madanm nan deyò mwen mwen isit sa gen lontan epi m gon moun m byen avèl medam nan tèlman vin ap banm pwoblèm paske li te konnen m al an pwovens kòmsi nan tèt li m gon bagay m t al regle li pat gentan pale avèk moun lakay yo yap mache di fi a ou m chaje fanm. Oh fi a telman ap banm pwoblem. Ou wè nou vin jis la pou nou pale? Wi. Si w ba yon fason pou nou kapab yon ti jan ret pou nou trankil pou nou ka pale. Monchè gon bagay m ta renmen pou di m e m santi se ou sèlman k kapab eklèsi m. Fwa pase m sot kay sè, m t al kay sè mwen, mwen wè w t ap pale avèk Ema. M ta renmen pou eklèsim yon bagay. De e kijan yo rele l la? Boaz. Boaz? Sa w gen w ri a? O. Li pa ka wè sa w vin pale m la? Rakete sa wi. Saw konn de li pale m non pale m pale m cheri. Nèg sa son rakete wi. Bon mwen m tou pè pou Emma pou yo pa marel ansanm avèk Boaz wi. Sa wap dim la pit gason m. Kounya la ou vin site non nèg sa ansanm avèm. Paske m konnen se ou menm ki plizoumwen ou te ka dim yon bagay. Tale kounya la ou pa pè lapolis. Pale avem. Neg sa la si polis ap pasel tande nap site non neg sa n ka pran kod wi eehh. Nan ki sèm nan tonbe la. Nan ki sèm nan tonbe. Gon bagay ki di sa w pa konnen pi gran pase w. Mwen m sezi pou madam lan wi. M pa panse li tap tonbe la non. Jan nèg sa bon tou dènyèman la gon nèg mwen kap mache dèyè misye. Li telman woulel wè misye se zanmim li ye mwen menm pè chita avèl mwen menm pè mache avèl wap wè menm baz m te konn bali m preske pa bal baz ankò paske jan de nèg sa yo lapolis dèyè yo ou ka viktim. Ou pa konn Emma? Emma Emma ou di mwen? Wi Emma Emma figure ou M konn on Emma wi Wi m konn on Emma Ebyen Emma ou Men pandan m ap vini an m twò tris Sa w genyen? Magalie E mwen k ap di w Bagay la tèlman domine m anfen M pa wè kisa pou m fè Dam sa se li menm ki tout mwen dèfwa se li menm ki konn jere m ti kòb pou m voye bay timoun yo m fè transfè pou yo e menm kòb sa tou m konn voye bay madanm nan men kounya la kòm si m santi mwen an difi menm lakay Emma m pa ka ale. Ou wè sim pèdi ou a map pèdi tout sam genyen. Ah bon! Ou dim si w pèdi Emma wap pèdi tout sa w genyen pa vre? Men w bliye madanm ou an deyò humm sim byen konprann wap okipe jèn fanm sa epi madanm ou ak pitit ou ap soufri. Okontrè li bon pou yo paske se Emma ki edem. E sam sot diw la, lè Emma banm kòb, m voye kòb lekòl, m voye kòb pou madanm nan e yo e yo menm mwen okipe avèk kòb la. Boaz fòm diw, se ekspre m fè menm wi, m pozew kesyon sa, m konn tout bagay wi. Kisaw konnen? Ou wè si madanm ou ak tout pitit ou yo pa mouri, paske yo paka manje, se paske Bondye gran wi. E sak fè lafe pa touye yo wi. Si madam ema li menm konn kòm. Madam ema gen dwa gen ti kòb tou poul bay la polis yo pase mwen menm. An palan de sa pandan map vin kot sèm nan yon fwa pase m tandel tap pale avèk ema de yon machin eske ou sispèk misye a monchè wap fè wap chak fwa ou ri konsa ou banm problèm. Machin ou di. Li t achte machin nan? Non, e mande m ap mande w. Si l t achte machin nan, genlè misye genlè gentan vann li ankò. Pase mwen m pa janm kwaze misye sou machin sa yon jou. Nèg sa e pa moun li ye non. Bon mwen m tou pè pou li wi mwen. Sa fè 3 zewo. Bon, si l pa vann li, bon m panse gendwa e pou w ap ret nan men l. Li gen dwa vann motè a. Sa fè 4 a 0. Pase jan de raketè sa yo. Mwen m tou sezi pou misye. Sa fè 4 a 0. Manman manman manman manman manman. Manman bon gon lòt bagay ankò. Fwa pase l al nan pwovens li di se kay fanmi l. Sa w konn de sa? Kisa Emma te di w menm? Li di ta sanble e se pa e pa kay fanmi lale vre se kay fanm. Eske l gen pitit? Pale avè m non. Bon pou mwen di w si w wè madam Emma ka di w sa ka pa t verite paske jan de raketè sa jan misye ap fonksyone yo tou ap bay moun manti. Fè fo paspò. Mwen ak ki tè body Jimmy ye. Sa fè 5 a 0. Bon mwen menm m di w sa. Antanke sè Emma. Si w ka pa lave l, pa lave l. M pa lave l deja. Pase nèg sa ka fè mare Emma. Non sa rele sa se plan B. Ou wè sa w ap di m yo la Boaz? Se bagay gason visye wi. Sa vle di si fi sa pa t la, w pa t ap degaje w al travay pou okipe ni madanm ou ni pitit ou? Franchman, Boaz, m pa kache di w, ou san jèn. Ou mèt repanse bagay yo. Paske wè lè m te andeyò a, m te wè jan y ap soufri, e sa te fè m mal anpil. Sitou pou timoun yo. M vrèman ta renmen pou reflechi lòt fason Boaz. Paske fò tounen al jwenn madanm ou. Pandan m ap di sa, ou wè pandan 4 ane sa yo, m pa kwè wè madanm ou 3 fwa non. M pa kwè. Pou jan y ap soufri la, si w t al wè yo, m panse ou t ap pran ti pitye pou timoun yo omwen. Si w pa ta renmen fi ankò, pou timoun yo. Maga, sonje m te di w talè a. M di apèn andeyò m di sot wè yo. Ok, kòman w wè yo? Bon, alò m pa t vrèman rete lakay yo a. Bon e kay manman m m te ye. E moun yo t ap travay yo gen gren. M t ap ede yo prepare. M pa t vrèman rete kot madanm nan. Yo pa t twò mal. Men èske w panse sa se yon vi moral? Se pa li byen avè m. Ou pat wè eta timoun yo? Ou wè m ensiste sou timoun yo? Paske se yo menm ki inosan, yo pa, yo pa, yo pa nan anyen nan zafè nou. Men yo tèlman ap soufri, sa fè m mal. Boaz, fè w fon jan wi. Afè fi sa m tande w ap pale, e li menm ki tout ou menm nan, m swete ou chanje ide. Paske timoun yo pa ka soufri ankò. E madanm ou, li renmen w. Se ou menm kap fè vok sal nan lari ya, ki pa konprann ke madanm ou ak pitit ou yo bezwen ou. Yo pa merite sa ditou ditou ditou. Mèsi Magali. Pa di mèsi paske ou meritel Boaz, ou meritel. Mèsi malgre mwen gen lontan mpat wè ou. Men lesansyèl m pral reflechi. M pral li. M swete sa, m swete sa. M pral li. Men avan w ale Boaz, m anvi gen nimewo w pou nou ka toujou pale. E menm nimewo a m gen wi cheri. Ou pa ban m li Boaz? Non e menm nimewo a m gen. Enben m swete m jwenn ou sou li. Mesye! Gade ta Boaz! Boaz wè m di l figi madanm ni anfòm li panse se vre. Mesye, li kou nanm nan bouda Boaz. Boaz poko anyen, li kou nanm nan bounda Boaz. Gad Boaz mesye, li poko anyen. Magalie, fèk kòmanse nan bouda w. Kòmanman! E ou k fè m vin site non nèg sa a? M pa t menm vle site non nèg sa a menm pou yon jou. E sa k pitiye m lan? Joel la la lap fè kòb nan raketè. Jamè pa yon moun on dola. Dènye fwa m sonje misye t achte yon chachè dlo m menm. Sou mòn m te moute avè li. Li wè sa ta presi lèd wi pou l pa ta achte yon chachè dlo ban mwen. Nèg sa baz. Hein? Nèg sa e moun li ye? Premye raketè m wè k sanwont konsa yo menm. Ou pa konn konbyen pitit li gen, ou pa konnen, ou pa konn si l marye, ou pa konnen. Bon jan map gade la, si misye pa gon 10 pitit. Gade yon moun bwè lakay li. Sa wap fè deyò a. Kòman ou ye piti? M anfòm, Magali. Oh. Sa w gen la a? Yon jou pou sa. Vagabon k rele Boaz la wi. Baryè m frape m panse se moun serye epi se san sal la k vini. Li deranje m wi. Men kalme w. Avm ap pale kounya. Bon azanel pa la. Kman w rete tou eksite bon fòm ri. Kote wap di se pa boaz ou te damou avèl la se se ti lanmou ti bay e pa de li wap palem la. Il fut un temps. Humm kounya se il fut un temps ou telman pa vle wèl kounya wap relel sansal ou pa vle wèl. Anben se menm kè sak te damou an se menm kè sak rayil mpa vle wèl. E pa bobo? A ki bobo m te ye? On lòt moun, de on lòt moun wap pale la. E pa bobo paw la? Misye son vagabon, san sal. Humm, pandan wap di sa pitit, m sot ankontre avèl wi. Afè wap pale wi, sot mwen lwen konsa. Non vagabon fèm fèm fèm m eksite. M sot rekontre a Boaz. Enben san sal la e lakay mwen m sot repousel la wi. Ebyen m wèl tou tris. M di w figil blaze nèt nèt nèt wi. Enben genlè ou kap bal pwoblèm konsa. Lap bay tèt li pwoblèm mwen menm. Non li vrèman tris m diw map pale avèl li li rete kòmsi li li pa la menm li lwen li distrè li nan yon lòt mond wi Boaz gen pwoblèm wi ou menm avèl se 2 moun kap damou m te pale ou pat janm tande m. Wi ou gen rezon vre Magali. Manèt pale m Laura pale m. Menm Suze li pitit mwen te gade kòmsi Suze li te gon pwen santiman depi vagabon antre anndan kay la Suze li pa vle wè l. E konn wè sa. M byen kontan. M byen kontan wè sa. Mwen m se yon moun konsa men lè m damou m damou men lè m rayi m rayi. Jan Emma fè respè l Carlos. Sèm sa w wè a la e li Tout mwen wi. Se li k tout mwen. Lajan nan pòch mwen depi lè w konnen marim tonbe nan eta l ye la se manzè ki tout mwen wi kòm sè lavi m fini. Bon madam wap pale de tout ou. E mwen menm sa map di. Lè w wè m grangou m vire kot madam sa. Gade l gon jan l jere vant mwen son bagay grav wi. Epi m wè se anba raketè sa l tonbe. Mwen menm m sezi pou li. De bobo wap pale la wi. Nan ki bobo m te ye la? M te sipoze eklate l devan pòt mwen. Eklate l? Ou pa konn lè yon moun fè w renmen l, lè w vin konnen voksal li yo rayi l? De bobo w ap pale la? De kiyès m te pale ankò? Ou te konn l di a yon lòt moun? Bagay yo, ah ah, bagay yo chanje. Oh, eh, eh, eh. Antoulèka, m pa konn sa sa bay la, m ki Daro papa. Paske mwen ka pran, si m fouye bouch mwen, mwen ka pran. Epi lakay ou m te vini, ann antre non. Non m p ap antre. Ann antre cheri. Non. E pou m chita la pou m wè si san sal la, malandrès, san pidè w la ap tounen m fout kalonnen n kout wòch la. Ebyen janm wè e la m pap ka rete non. Ebyen ok. M te kontan wè w wi. Pa gen pwoblèm. Ebyen ok yon lòt fwa. M te kontan wè w wi. Ok. Kalm ou cheri. Mph. Pase lò m grangou la. Nèg ke vire kò m la epi m al distrè m la. Epi sa k ti m la. Manje l tèlman gou.